Fòm, Mwen salye w Bob, mwen salye Guerrier, mwen salye Pierre, eskize si m ta fè fo pa nan non yo. Ok. E Radyo Karayib se li k leve m le maten. E dayè m se nèg Benè, mwen fèt nan kafou Chanèl la menm. Christophe Chanel. Christophe Chanel. Ok. Mwen pran nesans nan nimewo 9. Alò, on nèg pa ka viv Christophe Chanel pou pa konn blan? Mwen pran nesans nan nimewo 9 anfas legliz Frè Zini. Ah bon, ou konn Jojo trè byen? Trè trè byen. Ou konn papa Jojo? Hein? M se premye viktim. Non sa se pantalon l. Ah wi. Se mwen kouri nan nan. Pantalon an chire? Li chire paske yo te kapab pran swen pye l, pye l te kase kwis li. Ah wi. Sa se mayo l. Mayo ki te sou pilòt la. Ki te sou li. Mennen. Ouvè l, ouvè l, ouvè l, ouvè l. Men mayo a. Ah wi. Se mayo l. Epi sa se papye lopital Tikini remèt mwen lè l mouri nan men m. Paske lè misye ap mouri, misye kenbe m. Li mouri nan men m, l ap di m, si m ba l lavi, sa ap koute bokou pou li e m ap jwenn yon gwo rekonpans. Li te pale kreyòl? Non, li pale espanyòl, men m tande espanyòl. Ou tande? Wi, m pa tèlman. Ban nou jete yon koudèy non. Bay sa yo pou ou y ap rete. Donk, men ban nou jete yon koudèy. A wi? Pou m ale pi lwen, mwen mwen gen bijou ki te sou misye. Se mwen ki retire l. Ayayay! Sa e bijou ki te sou pilòt lan? Wi, li te gen yon chèn nan kou li. Li te gen yon goumèt nan ponyèt li. Tout nan moun. Ah non. Misye son, misye, misye son moun peyi a ap bezwen, Guerrier. Sa se goumèt la. Wi, non, kounye a, fanmi, fanmi Pilat lan. Ok. Sa, sa se goumèt la? Se goumèt la. Ok. Lè ke misye, avyon an tonbe, mwen te nan pòt biznis lan. Mwen mezire. Biznis ou nan Christophe Chanel? Atè nan, son, son, son shop kawoutchou m genyen. M te melanje kawoutchou m pann kawoutchou. Bravo mon cher remet li mwen. Epi kounye la mwen fè bak pou mwen menm mwen panse son tonad. Ok. Men lèm fè bak pou m antre anndan kay la, m di non m paka antre anndan kay la paske si m antre anndan kay la si son tonad kay la ka tonbe. Se le moman kounye la m wè tèt avyon kouri kal frape nan mi. Men telefòn mwen di chay m tap montre nou imaj pandan telefòn nan nan menm nan Bondye fè telefòn nan deklanche sou kamera li pran yon ti bout video. Pandan avyon an pral. Non pandan avyon an fin tonbe epi popilasyon an kap rele. Men video fèt la se lèm mwen di misye yon vi li ka rini poukisa nou pa bal lavi mwen kouri poum pran machin mwen son yon zuzu ki sa wap pale de pilòt lan wi kounya m gentan chire tapi a poum ka mete misye nan dekapotab la epi vrèman vre gon kamarad ki edem pranl mwen tou kouri lèm rive nan 32 mwen felisite tout staff medikal ki nan akasyon 32 yo e mwen felisite tout staff lopital anlè di kine. Lè m rive, pou mwen menm si yo te ka viv, si nou t ap viv nan yon peyi serye kote k gen moun, lè m rive lopital la, ke m rive, pou yo te ouvri baryè a, sekirite yo te pran di tan. Men m te desann avèk yon awogans, sa vle di m prezante eskiz mwen tou devan sekirite yo paske m te vrèman santi m m te friske. Wi, paske se yon vi w, se yon vi w ap eseye wè si w a sove. E m te menm fè tantativ pou m te antre machin nan nan baryè a. Epi nèg yo te vin ouvri pou mwen. Lè m rive anndan lopital la, se mwen menm ki kouri nan ijans lan m pran yon kad. Pou mete l. Pou m mete l. Kounye a, lè kèlke moun vini, yo vin ede m met misye atè. Se mwen yo bay sa pou m al achte rakò pou yo met sewòm pou li. Pa gen rakò pou sewòm anndan lopital la? Ki lopital li ye? Prive yo? Lopital prive yo menm? Fout fòde pou yon lopital k ap bay sèvis a tout moun ki an sitiyasyon difisil. Men, pandan m vin avèk rakò a, moun san fwontyè yo te rive, yo te fè premye vizit. E pa gen Medsen San Fwontyè nan zòn nan? E sèl li k genyen la pou vole osekou moun, li pa gen rakò pou yo mete sereng nan. Kounye a lè m vin rive, yo vin wè ka a twòp pou yo di y ap transfere l di ki moun. Men se mwen ki te reprezante kòm moun ki ta sanse vin fanmi l. Epi yo mande m fò m akonpanye yo pou m ale Dikini. Mwen pran machin pa m nan kounye a pou m suiv anbilans lan. Lè m rive nan tò 14. Kounye la lè m vini, m rive nan tò 14, machin mwen vin an pàn. M vin gen yon wout bloke. Gon moto kap pase, mwen fè fòsin avèk moto a, mwen moute moto a, m di misye pa bezwen kyeto m gen kòb map peye. Men lèm rive moto a di monchè ou mèt banm 50 goud Sa wap chèche konsa? Rakò a? Rakò a? Non, wi, kounya m vin gentan rive, m gentan bay rakò, kounya li lèm pral Dikini machin lan vin an pàn. Ah ok. Lèm vin rive Dikini. Lè yo transfere l Dikini an. Yo vin transfere l, kounya lèm rive Dikini, m al nan ijans lan m gentan peye. Ok. Mwen peye frè dijans lan pou yo te kapab banm kòb pa w. A kòb mwen. Menm 2 moun k akonpanye m yo, se mwen k ba yo kòb pou yo peye moto pou yo retounen lakay yo. Men mwen bliye youn nan ti eleman yo paske misye di m se nèg Kafou Fèy li ye, m te ba l nimewo telefòn mwen, m di li mèt rele m e se domaj m bliye non l. E dominiken k t ap kondui a, ki t ap pilote avyon an, misye twalèt sou li nan machin nan e l twalèt sou ti eleman an. Se mwen k bay misye kòb, m di monchè eskize, lè w rive w a pwòpte w, Bagay kou la tout moun lopital yo panse se li frèm paske misye gen resanblans a Charly men se loraj telefòn mwen di Charly pran tan poul bay m tap montrel foto men sak parèt biza nan bagay la Bob ou gon bagay ou toujou di m pap felisite w men map di manmanw a papaw ki te fè w mete w sou tè sa pou yo fè yon gwo gason onore w li pap reprezante anyen pou ou men se moun ki te kreye w la ki baw nesans lan. Glwa a se li k pou benefisye l. Mwen menm mwen bay manman w tout glwa avèk papa w. Paske w toujou di kote w soti e w toujou di ki kote w rive. Mwen m fyè pou m di manman m se yon Madan Sara. E m kenbe diyite m anndan komin Kafou e m felisite Majistra Yvon Jérôme ki te rele se frè m kamarad mwen. Li rele m jibo, m rele l gran frè, li rele m ti frè. M salye anpil lòt moun toujou ki te pote soutyen yo. Men nou konnen k peyi a p ap dirije pa menm dyab p ap dirije peyi a. Ale, ni majistra kap fou rekonèt mwen, ni depite rekonèt mwen, ni azèk ni kazèk delege vil rekonèt mwen, mwen se yon kandida nan depi, mwen te kandida pou delege vil komin kafou. Tout moun rekonèt mwen sou non delege Gilbert. Mwen pa resevwa menm yon mesaj lakay okenn otorite. E tout moun wè se mwen ki fè dilijans ki kou avèl. Men ou konnen sak parèt biza, lèm rive lopital la, te gentan gon anbilans. ki vini ki pou vin pran kò a. M te di non m p ap bay li. E m kanpe tout nevè di swa m anndan lopital la. M di se pou fanmi yo. Koute m ap di w. Se yon etranje k nan men l. Sa se papye lopital la bay li. Jij de pè a vini. Jij la di lè yo te rele l. Men m pa konn kiyès ki te rele jij la. Se pa mwen ki te rele jij la. E si ta gen yon moun ki ta pou rele jij la se mwen ki ta pou rele l paske se mwen ki avèk misye. Men gen yon moun. A tèl pwen yo te gentan voye yon foto kat pilòt la ban mwen ki sou telefòn mwen. Lè yo vin avèk yon lòt kat, yo di avyon an se pou Jak Kawoli. Mwen di, anben ke Jak Kawoli vini avèk papye, Jaki Kawoli, mwen di ke l vini avèk papye legal pou l vin rekipere pilòt la. An, se, se moun sa yo ki vin pran kadav la? Kounye a, lè jijdepè vini avèk tout an yon anbilans. Epi yo di m, non se otorite. M di, otorite a, poukisa l pa t plase yon anbilans Devan sou komisarya a se pa mwen ki te pou kouri ansanm avèl lè sa m tap kouri se otorite men si se mwen ki vin avèl la se mwen ki jwe wòl otorite misye dim non mwen son bon samariten m son sèvitè m di misye la pa prive lèm vin wè kounya son lòt bagay li vin ye m rele avokam ki se mèt Kery Semervil mwen rele yon jounalis kem gen nimerol Bob sim te gen nimerow menm te gen nimerow nenpòt non menm tap rele nou an dirèk mwen rele se Mendel SCH 2000 mwen di misye mwen an difikilte lopital la vin kotem pase mvin wè ka vle konplike epi vrèman se li te nan anviwònman an li te sou sèn kote avyon tonbe menm lè li te sou misye pran motol rive vrèman vre min rele yon lòt zanmim ki se nèg lakay ou. Ki se Depre. Misye vin vini misye son polisye misye ye. Misye vin vini m di misye antanke frè m vini pase m pa konn kòman jwèt la ka vin gate. Pase vin gen mwa vin kounye a ou vin wè se pilòt la men yo pa wè de rès moun yo ki sou atè a. Vrèmanvre lè m ap retounen anviwon nevè m vin jwenn jij la devan sou komisarya. Mwen menm mwen pase m antre, m al lakay mwen, men madanm mwen pa t vle m vin nan radyo, ni fanmi m pa t vle m vin nan radyo. M pa vin nan radyo, m pa vin plenyen, m pa vin di m gen nesesite 52 sous. Wi, ou vin pote yon limyè de sa w te wè ou menm. Mwen viktim yon pakèt bagay nan peyi a. Mwen viktim e m menm kite lakay mwen pandan nonb dane. M te di m se Ayisyen m ap vin viv lakay mwen, m retounen. Men jiska mentnan machin mwen nan lari m poko rekipere l. Mwen vin la, s on moto m pran depi Kafou. Li mennen m la pou 2 mil goud. Ou pase anlè? M pa p bay estrateji m. Men m vini. Mò a. Tande pou di m 2 mil goud, m wè kòman w vini. Sa se papye lopital la remèt la. Gon ponp finèb ki pranl menm bat vle bay li. Ok. Mwen mwen mwen gen papye sa yo si fanmi oubyen lign areryèn lan al lan lopital la yap jwenn se nimewo m pou yo pran kontak e gen bagay lè fanmi an Wi sitou telefòn pilòt lan. Telefòn li se yon iPhone li ye li te kwè yo gen enfòmasyon mwen te lese m pran tout bagay Trè byen. m pa kite pèkeseswa moun pranl e sa fèm di w menm bijou misye menm vin avèl. M pa vle bay non se ke fanmi l oubyen vin marye m yo idantifye l paske mwen gen non misye m gen foto batch li paske tout lèm nan machin nan map mande misye kòman l rele misye di m rele Amado misye gen Steben nan non l kounya lèm mande misye misye ok m di misye èske w ka banm laj ou M wè misye sou chòk, m wè l pa ka pale, m kite l. Men sèl bagay misye ap di, lè misye nan machin nan, misye ap di m, si m ba l vi, sa ap koute bokou pou li, l ap bagay. Men m ap di misye mèt kalmate l, kalmate l. Ki mirak ou pa pran soulye a? Soulye misye. E non, li tonbe, li pa t gen, se t on chosèt ki nan pye l, genlè e tchaniz oubyen sa ki te nan pye l la, li te tou rete nan avyon. Nan avyon. Men sa a, se rad li, se tout moun pou fò de pou yo konnen, atapre l ap di si se fanmi m, yo konn se mwen ki te pale lopital la, li konn se dikimi. E m son moun tout moun kafou konnen e sa fè m kenbe ligne mwen, mwen fè tout afè m dwat. Kouraj blan. Peyi a bezwen anpil moun tankou w. Mwen Oudney Regis depi samdi 9 avril li te soti la travay pou nou rete nap tann li pou nou pa janm wè li ke yo pran l nou pa tande vwa l pou jodi a fè 13 jou bon mwen menm m vin nan radyo karayib Li fye 3 timoun, timoun yo enkou sou lab, yo pa manje, yo pa bwè, y ap kriye. Bon mwen menm, m pa gen anndan, m pa kab kanpe, m pa gen zantray mizèrikòd ke m vin raj kay ke pou moun yo ki pran yo a, silvouplè ke m vin mande nou, m konnen ke peyi a sou yon lavi di l ye, se sa n ap fè, se li menm e sou li n ap viv. Kem mande nou silvouplè pou nou fèm gras pou fèm favè paske Elément son yon pitit Bondye li yon sèvitè de Dye li ye pou nou fèl gras pou nou fèm favè silvouplè pou nou lagel pou mwen silvouplè tanpri. Raple ni nou non ni. Nonm se Rodney Régis. Se yon bèl fim ke li enkonsolab li ba manje son moun ki malad ki fè 3 sezaryèn men jan w li la li pa gen sante paske jan la li toujou sou depresyon ou e paske li pa ka bay ki fè li vin avèg nou ke m mande. Nan ki zòn yo kidnape l la? Marim pa antre bon menm touche l poko touche e jiska 13 jou m pa menm ka tande m gen jodia fè 9 jou m paka menm tande vwa l menm map priye nou an gras mesye yo nou gen madanm nou gen pitit fèm gras nou gen madanm nou gen pitit paske 3 timoun yo nan menm e moun kap fèm viv avè yo 4 mwa marim pa touche l pa touche anyen. Yo gen madanm yo gen pitit. Ok wi madam bonjou. Bon bonjou Bose bonjou Pierre Emile bonjou Guerrier bonjou tout moun kap tandem bon maten an prezans mwen nan radyo a la se yon ti sè mwen gen yo kidnape yo kidnape l depi le 8 men nou pa ta tann a kidnape n paske nou pa gen lajan yo kidnape li latan zòn Monrepo ok kilaj li li pral gen 23 zan la. Nou pale avè li, kisa yo di nou? Bon, nou, yo pa n pale avè l, yon sèl bagay, yo mande nou yon sòm lajan pou lage l. Nou pa gen lajan, e yon sèl bagay lè n pale avè l, li di nou, se èske n ap kite l mouri, èske n ap kite yo tiye l, paske si nou pa bezwen l. Dayè, yo te mande nou san mil dola ameriken. Konbyen? San mil dola. Jodi a fè konbyen jou? Jodi a, demen si Dye vle, ap fè l kenz jou.